Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout moun anfòm? Byen menm si vwa a poko fin twò bon eeh nap fè yon maksimòm prekosyon ekoute merci a mon bon ami Fresh paske misye son gwo doktè wi nèg sa banm yon resèt papa a lèm fin fè resèt sa mpa konn si nou konn ap gade Tom and Jerry pa konn resèt lè Jerry te fin prann li bwèl li vin gwo nèg lan epi kounya lèl al eseye fèl epi chak sal mete se kòmsi son misil ou tande boum ebyen son bagay konsa merci anpil mon ami Fresh ou son bon doktè alò eeh. Mwen vini avèk anpil enfòmasyon pou nou nan emisyon sila. Dabò fòk nou di ke sitiyasyon an li pa bon ditou nan kapital la e anpil lòt zòn pwovens. N ap antre danble nan enfòmasyon yo. Yè aprè midi fò n di ke gen yon videyo ki rive jwenn mwen kòm kwa yon jenn gason ki li menm ap benyen nan san l. Ebyen tande byen jenn gason sa a li te nan prizon Li fè plizyè lane nan prizon, daprè enfòmasyon yo, pou vòl e li te resi jwenn liberasyon l. Ebyen kèk jou aprè, sitwayen sa te deside residive. Ebyen, se konsa, li te kontinye ap fouye moun nan zòn Matisan. Ebyen, lapolis, paske on a fait croire que ti mesye elbe yo, hein, yo bay misye bon jan afeksyon. Donk, yo touye l. Ap gade mwen nan video a misye tonbe mal konprann paske sa wap fè a frè m nan se ladann wap jwenn benefis metye w se tris moun ap mouri an jeneral men gen de moun lè yap pale yo di ben ekoute kant se yon bandi ki tonbe ben se pa two grav paske bandi pa genyen sa n ta kapab rele espri de mansuetid pou ti pèp la. Eske se jeneral? Bon, an tou ka. Fò n di ke yè swa, genyen yon aksidan ki fèt o nivo de zòn bò kapitòl, nan nivo channmas, kote ke gen yon polisye 31 nyèm pwomosyon ki pèdi lavi l. Son non se Mike. Waww. Misye te sou yon tracker. E yon 4 4 tracker. E gade kòman misye tonbe. Waww. Mezanmi o. Hee, devan machin nan kraze wi. Se di, bon, men koman moun ap mouri nan peyi a? Moun ap mouri tout jan nan ti peyi sa, mezanmi. Genyen yon lòt sitiyasyon. Fò n di ke yèswa depi sòti devan wayal de Kameroun, yon dividal machin bloke sou wout la akòz gwo kout bal ki t ap tire nan divès kwen. Depi byen bonè, zòn Kanaran an pa t bon. Rive Monwi, te gen gwo panik tou ki lakòz tout machin yo bloke ak tout pasaje. Bandi yo deside bloke wout la ak 2 konntenè epi gwo zam nan men yo, daprè kèk sitwayen ki bloke depi yèswa sou wout la. Donk moun sa yo te oblije e apiye sou sonèt dalam nan yon mannyè pou kapab mande lapolis pou fè kèlke choz. Fè kèlke choz fas ak ki? Ak yon seri de nèg gwo zam nan men yo e se yo menm ki kontwole zòn sila. Fò n di byen, kesyon mouri an, nou panse ke li evidan pou ke otorite yo gade l byen, sinon, twòp moun ap mouri nan sa k ap pase Monrouy an. Paske ou tande ke gen yon sitiyasyon difisil Mon wi, ou ka pa konnen sak gen an. Mwen vini avèk kèlke enfòmasyon pou nou sou sa kap pase nan Mon wi. Toujou gen tansyon nan Mon wi. Tande byen genyen yon konfli tèryen. Konfli tèryen an se moun kap goumen pou bout tè. Moun kap moute sou tè moun ilegal. E pi bon sa w tande a la a, batay pete, yo rele sa an fransè konfli tèryen. E byen, fò n di ke genyen yon gwoup kapyat. Tande byen wi. Moun sa yo, yo al akapare tè anpil moun Monwi. M pa konn sa k vin pase, de gwoup sa yo ki se kapyat ak Monwi, yo vin jwenn yon antant. Se te petèt pou evite lagè, pou evite kout bal, pou evite manchèt tire. pa evidan pou al pase Monwi. Nan kad batay sila a, m kwè gwoup Monwi an deja touye 3 moun pou kan Deleje a. E kan Deleje a li menm li touye 2 moun. Men, ou konn sa k pase? Pandan moun yo mouri konsa ou kapab poze tèt ou kesyon pou di, èske se moun ki nan konfli yo? Èske se 2 bandi zame? Oubyen èske se 2 pezible sitwayen ki pèdi lavi yo akoz yon konfli? konsa. Eske nou konprann? Donk, pou kwè l ye la a, fò n di ke, ebyen, nèg kay Deleje yo, yo anvayi Monwi. Yo fè anpil dezòd, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, yo boule kay, e pou kwè l ye la a, anpil moun Monwi oblije kite zòn yo, yo lage pye yo paske bagay la vin vrèman kawotik nan men yo. Ben, se konsa. Nou wè sa k ap pase nan peyi Dayiti, sa vle di bagay yo vrèman grav, grav anpil. Bon, m pral fè nou tande de twa reyaksyon, men jistavan m vini sou dosye Kwadèboukè a, paske gen yon bon ti nouvèl maten an la pou Kwadèboukè. Fò n di ke nèg ak zam kidnape Sajè Gerline, E se hier soir? Nan rue de l'enterrement, pa twò lwen lakay li, pandan li te al achte yon fritay. Ebyen, fanmi an di yo pa gen kichòy. Se trist pou ap tande e gade alafwa. Fanmi sa k ap kriye, k ap mande nèg yo, tanpri, souple, m ap gade mwen yon frè ki di, mesye, m te ka fè menm bagay avè nou men nou koute. Tande byen, Eh, chak moun kapab fè yon chwa, nou konn bagay yo byen, mesye, pa gon pyas, mesye, tanpri, fè sa pou nou. Tèt chaje. Epi fò n di ke, bagay yo grav. Bagay yo grav. Eh, n ap tande fanmi sa k ap pale ki mande ravisè yo, tanpri, souple, fè yon bagay pou yo, paske yo pa gen yon yota. Si yo te genyen, m pa kwè se wout radyo yo t ap pran, pou ta kapab vin mande non yon ti kal jenewozite, souple, paske yo pa gen kòb. Epi aprè n ap tande majistra Monwi an ki se Blèz Elize k ap pale sou dosye konfli Monwi an. M ap viv avèk grandsè m nan avèk pitit li. Yè nan senkè pa t gen kouran epi nou te chita nan lakou a. Kounye a m vin antre anndan epi nan ri de lantèman epi. Pita pitit Neyal t ap gade videyo sou telefòn mwen, m te anndan epi m pandan m anndan epi m tande gen tire deyò e m tande gon machin ki frape, m tande bri a deyò pow! Kounye la dabitid depi m tande tire m toujou kouche, kounye la se aprè yon bon ti tan m pa tande anyen men m soti poukisa paske m konnen sè m nan te deyò a pitit li an. Epi, sa pandan m ap soti, epi gen yon madam devan k ap fè fritay pou fann. Li di konsa, Wè jan de sòlda ap pase desandan la, yo vin, yo, y ap pran yon machin. Yo fè sòl la monte machin nan, yo y al avè l. Nan mitan ane. Sou lòt machin yo t ap pran? Wi, sou yon lòt machin. Epi yo tou pwofite pran lang. Wi. Mwen m pa ka bay plis esplikasyon paske m pa t deyò a. Se moun ki deyò a ki di m se sè m nan. Se sè m nan yo pran. Sè w lan, ok. Men li te chita sou gad li lakay li oubyen li te soti nan lari? Anndan lakwa li te li soti. Bon, sof ke sa m vle ajoute, nou menm nou se 4 se moun. Sa vle di nou pa gen manman, nou pa gen papa. Sa vle di, si tout fwa nèg yo pran grann sè m nan, m pa wè, m pa wè, m pa wè pou ki sa, pou ki sa paske. Petèt, petèt, e Bob se. Misye lage, lage, lage l pou nou vizyèl. Petèt, petèt, paske nou pa gen anyen vrèman, nou santi pitit rivyè, manman nou, papa nou mouri, e nou ka fè efò a tèt nou. Mwen menm, m aprann videyografi nan Tjou Production. E pa sa m ta vle. M ale wè avct kòm demachè, m ap defann mwen. Men sa m nan pa merite sa. Sa pa la verite sa paske nou pa gen anyen vreman bab se guerrier henry nou pa gen anyen nou pa gen anyen silvouplè silvouplè ede nou ede nou paske souf nou ap koupe nou pa gen anyen nou pa gen anyen jwè m zo lan nou pa gen anyen anyen anyen bon nou pa konnen paske se yon son bagay li ta pral achte. E yon fritay pou li ta pral achte pou ti gason l lan epi li kanpe devan machin nan gen 2 lòt moun yo anlve bon petèt m pa konnen si tout fwa yo an konbinezon avèk moun m pa konnen men men sèm nan silvouplè mesye n ap tande m m s on jèn k ap leve nan peyi an ki te ka fè tout bagay tou men. M kowopere paske se pa sa lavi di. Se pa nou k ta vle sa mesye, m konnen vrèman e pa nou. Men mesye, nou tande m, m sonje n menm jan avè nou, ki te ka nan tout pozisyon yo tou, men mesye, nou tande m, ede m, silvouplè. E avan yè genyen 4 moun ki pran bal nan pye e nan zòn nan nivo delije e yè gen yon jèn gason ki se Voltis Stanley ki pran bal nan tèt e nèg yo pran l yo moute l daprè enfòmasyon m gen yo Rachel ke m pa verifye men yo pran l yo pran kò a misye mouri yo pran kò a gen nanpòt 6 lòt moun ki pran bal donk se jis pou m di jodi an la a. Komin Monwi kòm zòn touristik, menm jan ou wè moun pa ka travèse Matisan. Donk li pa manke anpil tan pou rive nan nivo sa a si pa gen pyès dispozisyon Leta santral pran fas avèk mesye sa yo. Paske se konsa sa toujou kòmanse, donk gen bagay ki fè nèg yo deside yo desann. Apre, menm zam sa yo itilize pou fè de lòt bagay nan zòn nan. Donk jodi a se konsa. Donk moun yo nan nivo pou pwoteje tèt yo nan nivo. Deluje sou bòy Monwi te paske bandi yo ap mache tire yè avan yè m dwe te pase tire yon gwoup jèn gason ki chita bò lakay yo donk epi moun yo te fè sa menm m panse lapolis maten an ap pran dispozisyon men dispozisyon sa yo se just pou bay moun pase paske wout bloke se sa k petèt fè tole. Men sa sa k ap jere anndan an, li pi difisil toujou lè nèg sòti, ven trant nèg desann, deside vin nan pòt blòk nan Monwi epi tire sou moun yo pa bezwen konnen poukisa. Donk sa a se trè grav, trè trè grav kòm yon zòn touristik. Gen tout envestisman sa a e gen mòd de tretman sa a paske m toujou di l Monwi pa gen efektif lapolis e polisye yo malgre volonte yo pa gen materyèl pou bat a bandi yo. Bandi manch long yo genyen Monwi. Bon gen de bagay. li pa ka di stratejikman, men m panse si pa gen anyen k fèt, menm jan gran nò bloke a, e pa pa atra gran sid bloke a, gran nò pral bloke a tou, peyi peyi dayiti pa pa gen anyen l pral gen la ankò, tout moun tou ret lakay yo paske mph. Sa k sa k gen la menm? Se se s on gwoup k ap ki ki sa ki a la baz mouvman sa a? Reprann Se pou menm mwen. mouvman, menm mouvman rekipere de espas moun e mesye pyat yo. toujou ap di ke tout mò wouze pou yo. Epi gon yon gwoup mesye ki te di yo pap kite yo nèg yo vin mete yo deyò nenpòt kijan. Men se se nèg sa yo toujou reklame tout mò wi. Donk kounye a gwoup mesye sa yo di yo pap mete kite yo mete deyò nenpòt kijan. Epi nèg yo vini menm a plis fòs fwa sa a. Yo tire sou nèg yo, gen de moun ki mouri men se kesyon konfli tèryen an toujou. Bon men m pa ka di konfli tèryen ankò paske nèg nan mòd sa a se yon gwoup nèg k ap teworize popilasyon an. kap terorize popilasyon an e la lwa di kisa pou yo fè avèk moun sa yo. Donk jodi an nèg yo deside mete tout moun Monwi an otaj depi se swa ou deside peye yo e menm lè ou te gen tè a ou te gen tout papye ou deside peye yo e pou yo t fout tè a pezibleman ou e oubyen ou deside di non ou pap peye yo lè sa ou viktim ou pou yo bat ou yo tire ou bon kounya pa gen bat ankò se tire moun se tire moun e gen 10 moun antre avan yè e yè ak nan bal gen yon moun ki mouri. O Sou wout nasyonal la kote. Avèk tout moun wè yo. Avèk zam yo nan men yo. Avèk zam nan men yo. Wi. Wout nasyonal nimewo 1 yo desann sou nan nivo mou pe delije. Yo tire, pafwa yo desann sou Bòy, pafwa yo desann Gadmèt, pafwa yo desann Chada. Sa depann de ki kote k nan tèt yo nan men peryòd la. Epi yo desann men avan yè a avan yè se te delije. M gon ti kal video tou piti ki vin jwenn mwen la a, e se ta kapab yon bòn nouvèl pou Kwadèboukè. E yon ti video ki montre ke gen sirkulasyon o pwen ke gen plizyè trelè oubyen konntenè ki yo menm kanpe nan blokis. Hey, tèt chaje wi la. Plis pase yon douzèn trelè akonpanye 3 cha a, tande byen wi lapolis, eskòte yo. Pase jodi a sou wout nasyonal 8 la. Pou jounen madi an depi granm maten, nou te kapab remake prezans 2 cha lapolis ki t ap siyonnen wout nasyonal la. Te gen youn ki te ale pran trelè pou te kapab travèse anba je 400 mawozo ki li menm, te bay piga pou menm foumi pa travèse pou jodi a. Nou remake pou jodi a tou 3 cha blende pase ak plis pase yon douzèn trelè anba je mesye 400 mawozo yo kote nou pa tande yon peta yon cha blende krèm te nan tèt ak de lòt cha dèyè li, youn gen koulè krèm e lòt la nwa, epi se te ak gwo materyèl sou tèt li. Donk, se enfòmasyon ki rive jwenn nou kote ke korespondan RL Prod ki li menm nan zòn sila a te fè nou siy sa ki te genyen maten an onivo de Kwadèboukè. Se yon bòn nòt, nou espere ke petèt anpe pli ta pou pa gen eskalad ke la polis prenn se responsabilite e pi travay aske pou kapab gen yon dezeskalad jeneral nan kesyon ensekirite nan peyi dayiti. An tou ka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.